Nouvèl la konfime, anpil moun gentan ap pale de sa jounen jodi a la nan kad operasyon Tònad 1 an lapolis pase woulo a Yo mete anba kòd frè chèf gang Vitelòm lan nan Leyogàn kote l t ap eseye sove kite peyi a. Èske se nan Kanntè l ta prale oubyen se yon lòt wout misye t ap eseye mete tèt li deyò pou l fon kraze kite sa paske lapolis detèmine a 4 pwen pou fini ak koze bandi a nan peyi Dayiti. M ap kontan prezante n tout dènye enfòmasyon sa yo. Bonjou, bonswa tout moun, tou depan de lè, ki kote, moman ou pral gade epi tande videyo sa a. Pa bliye w konekte chanèl enfòmasyon an, se Sofia TV 83. Rete la tout nouvèl yo nan bon jan ti mamit. Genyen komisè bim nan e Xavier ki fè yon kakofoni sou 15 bandi e gen moun ki ta fè konnen se 10 men tout dènye enfòmasyon yo konfime se ta 10 bandi ki tonbe nan masak sa nan Tomasen kote nèg yo ta pral reseye antre anndan lakay chèf bim nan men sa w tande a nèg yo gen bagay nan men yo. Nou prale nan kad operasyon toujou lapolis anonse yo mete anba kòd plis pase 475 ladann yo, e anpil ladann yo pou kwè li la, gentan pase dcpj e yo pral tann sa ki gen awè ak santans pou malvèsasyon yo fè anndan popilasyon an. Bon wikenn a tout moun, rete konekte Sofia TV 83, tout enfòmasyon yo ap kontinye vini, pou lenstan kite m di nou Pran prekosyon pou nou kapab rete sèvi peyi n nap toujou vini ak enfòmasyon pou pèp ayisyen an si w poko abòne pou w tonbe sou nou pou la premyè fwa abòne ansanm avè n pou w pa rate oken videyo nap poste sou chanèl pa w la an nou rantre nan detay enfòmasyon yo pou jounen samdi ki se 11 mas 2023 sa. Pòt pawòl pnh la Garry Desrosiers konfiske e 4 ka vyòl resanse, sa se bilan lapolis. Sa pou nou retni nan bilan lapolis la, gen 462 moun ki arete, 11 zam afe sezi, plizyè minisyon ankò. Sa vle di, nou wè lapolis yo fè anpil arestasyon, men nan arestasyon sa yo tou, nou konnen gen de arimaj, gen de moun se apre Ou pral kòmanse konsilte yo, ou pral konnen pa gen anyen yo te fè ki mal men parapò lè lapolis ap travay pafwa nou kapab toujou jwenn sa, gen de ti erè ki kapab glise men lapolis li detèmine e nou avèk de polisye pou yo pwoteje ak sèvi. Si nap rete di min nan pwoteje ak sèvi kwè ann di fè koukouwou dèyè bandi, nèg ak zam ki ap simen lapibay andan peyi a. Li abandone pòs li depi plizyè mwa, lapolis fouke l akoz li ta yon manm gang kraze baryè, sa vle di lapolis mete lapat sou yon frè inosan Vitelòm e nou wè lapolis k ap fouke Vitelòm nan e nou wè sa vle di lapolis ki detèmine on ne peut plus pou wè kòman yo kapab mete lapat sou di se nonm inosan enben nou kapab di Michony Pradel inosan enben misye tande byen se frè chèf gang Vitelòm inosan youn nan bagay pou nou retni enben misye se yon ansyen polisye sa vle di lè Vitelòm te di li te kontwole lapolis la e li te kontwole seksyon 9 Fantom nan e nap konprann poukisa e nou tande de frè Vitelòm te fè pati lapolis la sa vle di Vitelòm te alèz pandan yon sèten tan Enben nou wè lapolis bò kote pa yo, y ap de alèz Vitelòm e gen anpil arestasyon ki fèt nan baz gang Vitelòm, poukwa pa baz kraze baryè Dimi. Bwavo ankò yon fwa avèk lapolis pou detèminasyon yo malgre fèb mwayen Dimi men yo kontinye la pou pwoteje ak sèvi. E andan pleyad yo. Vwala, epi se egzakteman sa medam mesye jan nou dil e lapolis bò kote pa yo e sanbletil ke arestasyon sa lèl fèt nap raple w ke tou dabò se popilasyon an ki te gentan met lapat sou frè vitelòm nan e nap e nou te gentan di w ke jisteman misye se youn nan moun yo te jwenn m kwè se lagonav e salomon yo te prann lagonav avèk malèt li nan menl kote ke misye ta pral pran kanntè Li ta pral pran kann tè epi nou te gentan di sa tou hein gen plizyè nan bandi sa yo ki ap tou pwofite pran kann tè yo menm yo pap menm tann pwogram Biden yo konnen si yo rete an Ayiti yap mouri ebyen yo tou pran yo tou pwofite e pran kann tè medam mesye sak pral Sendomeng sak pral Bahamas e tout kote dan lèzanti nou konn sa. Ebyen la sensèman se la se popilasyon an nou wè ki te pran misye ki remèt li ak lapolis ebyen vwala yn fwa ke yo aretel sanbletil ke yo pat konn si se te frè vitelòm deja ke mesye sa yo aktyèlman nou wè ke yap chèche vitelòm men lesansyèl se yon gwo koulye pou lapolis men kanmenm nou menm pandan nou sou vitelòm nan Pèsonèlman, mwen menm m pa ta renmen yo touye Vitelòm, pou m onèt avèk nou. M ta prefere ke yo bay Vitelòm a FBI, rezon, paske medam mesye nou wè ke Vitelòm se youn nan moun ki vle pale la. Se youn nan moun ki vle dezabiye Ariel Henry. M pa konn si nou la. Salomon an al sou ang sa pou moun yo konprann byen. Nou pa la pou n sipòte gang. Sa k mouri, zafè a yo. Afè gade yo. Paske mesye sa yo nou konn konplis enplikasyon nan lanmò prezidan nou pa nou pa kè men son fason pou m di w vitelòm misye enpòtan anpil anpil anpil nan dosye lanmò prezidan epi vitelòm gen anpil bagay ke l kapab di e yo konn sa wi frè. Pradel ou byen presize tout bagay. Teknikman kòmandan sa misye merite yon pri, yon pri spesyal paske jan nou dil gen twòp moun kap viktim la men gen moun ki di nou ke misye se te yon ansyen militè bon gen kèk enfo kap vin jwenn nou pou kounya nou pap konfime kwakseswa men senpleman nou di pli dun dizèn de bandi k tonbe li menm sèl ki vi 2 bandi sa yo e m panse se trè enpòtan epi an esperan ke lòt polis yo ap fè menm bagay lan tou paske nou rive nan yon faz ebyen lapolis pran responsabilite nou Lionel e an nou avanse m kwè ke w gen lòt enfo sou sa egalman. Nou prale dwat o bi pa rapò avèk enfòmasyon sila a kote ke Xavier Ceid ebyen chèf inite inite e n ap pale de bim ki arive jisteman fè yon komèt yon aksyon ewoyik. Kote ke nan mò nap pale la a, ebyen gwoup ki ap dirije pa Vitelòm nan, gwoup gang Kraze Baryè la, ebyen nan mò nap pale la a, anpil kriye, anpil manje dan, anpil rèl, Vitelòm, ebyen jisteman e Xavier Seid mete dlo nan zye Vitelòm, anviwon yon dizèn de bandi arive e tonbe, nap raple w bandi sa yo ki tal anvayi rezidans e rezidans prive Xavier Seid ebyen onivo Tomasen. Se gen nouvèl ap tonbe nan la repiblik anpil moun kontan sak rive a nou kapab di ebyen e kòmandan bim nan ki e ki non sèlman fè remontada men osi ki bat mesye yo nou konnen dèn nap sonje dènyèman kòman ke bandi yo menm yo te arive asasine plizyè polisye ebyen nan yon sèl bat je nan yon sèl kou ebyen polisye yo menm la yo pran avantaj la kote ke plis pase yon dizèn bandi arive pèdi lavi yo o nivo tomasen pandan se tan mesye yo menm yo t al atake rezidans prive kòmandan bin nan, Xavier Seïd. Pandan ke mesye yo parèt, yo t ap fè egzasyon kay plizyè sitwayen nan zòn nan, ebyen kay Xavier Seïd se te youn nan sib yo, e lòske mesye yo parèt, ebyen te gen 2 chyen de gad nan lakou a, mesye yo premye sa yo fè, yo fizye chyen yo. Si n ap eseye gade atravè lekran di mi, imaj, foto, videyo, kote ke mal sa yo atè a enben aprè ke jisteman yo fin asasine yo e gen chyen de gad yo tou e bandi yo te vin arive asasine men kòmandan vil la di enben se petèt chyen yo sèlman bandi yo ta ka tiye enben kòmandan vil la voye anpil nan bandi sa yo nan peyi san chapo sa vle di nan mò nap pale la a vitelòm ki pèdi anpil sòl ki pèdi anviwon yon dizèn sòlda enben sa ki te parèt difisil. Pou brigad e pou plizyè e brigad ki nan lapolis la yo pat ka fè a atravè plizyè e kou doperasyon ebyen nan yon sèl jou kòmandan bim nan Zagre Seyid rive voye ale anviwon yon dizèn bandi nan peyi san chapo yon aksyon kanmenm anpil moun kalifye kòm yon aks ewoyik kanmenm tout moun di bravo pou Zagre Seyid ebyen sitwayen sa nap gade a lekran ebyen se dezòmè yon ewo Anpil moun konsidere misye, aprè Muscadin, se youn nan moun, ebyen, ki arive komèt yon aksyon la a, kote ke popilasyon yo menm yo vrèman, vrèman, vrèman aklame aksyon sa a, e nou kapab di nan moman n ap pale la a, ebyen, mesye Vitelòm yo ki pèdi anpil sòlda, e, pa bliye, gen anviwon, gen anviwon yon dizèn ki ta pèdi la yo, men san oubliye sa ki pran bal, ki pwobableman al mouri, e, nan bal, men gen tou ki sanse al lopital, men le chif egzat, e, kantite ki ta mouri sou plas, Esekyèl ta fè eta de 10 bandi e genyen ki pale de 15, genyen ki ale menm odela. Men jiskaprezan, enfòmasyon ki nou rive konfime, ta genyen anviwon yon dizèn bandi ki arive pèdi lavi yo onivo Tomasen, onivo, eskize mwen, komin Petyonvil. Donk, ankò yn fwa, on di bravo a kòmandan Xavier Ceide ki li menm arive fè ke popilasyon an, kanmenm, yo kapab rale yon souf la. Se gwoup de bandi sa yo nou te deja sinyale w nan edisyon presedan nan kote ke gen yon gwoup de bandi ki t ap simen latèrè nan plizyè lokalite o nivo komin Petyonvil ebyen fwa sa a ebyen ki rezilte a lanmò anviwon yon dizèn bandi kanmenm bravo ankò yn fwa bravo kòmandan Seyid se yon ewo. ki arive jisteman make listwa. Bon la, e pandan nou, pandan se tan, m wè gen plizyè nan nou ki di Jimmy retire foto kòmandan e nan live la. Bon, se yon fason pou nou di w ke foto sa li deja sou tout rezo sosyo. Se pa nou menm senpleman ki lage l, se tout e keseswa lapolis yo, tout yo gentan lage foto a medam mesye. Evidaman nou gen rezon vrèman paske mwen menm, si se pou mwen menm pèsonèlman m pa t ap moutre foto a. Ou konprann? M pa t ap moutre l, m panse ke nou ta sipoze ke gade idantite kòmandan prive pou pa di, yo pa t sipoze montre l men etan done foto sa l gentan tout kote nèt medam mesye tout kote se rezon sa ki fè ke nou montre w li men sinon epi jan Pradel di l lan menm bandi sa yo si yo kapab al kay kòmandan dirèkteman se ke yo konn kiyès li ye deja men jan nou di l bravo a kòmandan sa epi mesye pran egzanp pran egzanp ou menm nou wè ki petèt ki ta vle ki pa ta vle pran responsabilite w ebyen Bravo epi sa fè mwen de 24 è kote ke nou tap mande polisye yo nou tap di polisye yo pa al pran lòd nan men Frantz Elbe pa al pran lòd nan men seri de moun ki ap di nou kite zam nou de kote nou tap tande odyo sa kote ke e jisteman polisye an ki te lanse kri dalèt lan yo te dil pa pran gwo zam ni poul pa atake bandi yo ebyen la misye li menm se lenvès kel fè la bravo mon frè kontinye konsa. Wi e pandansetan nap avanse bon nou kapab wè m te moutre ekstrè an men nou oblije modifye imaj la medam mesye paske jan de imaj sa yo nou pa ka moutre l sou ekran nou m panse ke nou konprann nou nou pa ka moutre imaj sa yo bandi sa yo non sèlman yo lèd yo lèd yo mouri lèd tout sa yo fè yo fè l lèd ebyen e se poutèt sa ou wè nou modifye E audio an pou pa di video an. Yon ti chyen hein yon ti chyen. Ki tèt ponmon an ki tèt ponmon an chawony chawony tèt ponmon hein ti ou a ou pa konn kote ou te lekòl non. Vwala e nou konprann. E an nou avanse avèk aktyalite an. N ap salye dayè tout moun ki anba live lan. Bon vendredi une fois de plus. Kanmenm kenbe la paske nou toujou dil peyi dayiti nou paka livrel bay bandi nou paka livre peyi an bay bandi medam mesye se enpòtan aksyon sa li merite ke nou felisitel epi an menm tan fò nou pridan tou nap mande kòmandan poul ankò plis pridan paske se si e sèten pandan ke nou menm nap felisitel lan fò nou pa bay tèt nou manti pradèl yo pral atakel ankò sa se si e sèten la. Pwobableman. Non, son lojik li ye. Sa fè, e sa fè ke Diren gen de moun ki pè, m pa kwè ke nou gen anfas pou nou pè, paske fò li atann ke yo pral atake l, li menm tou fòk li atann, fòk li e prepare l tou pou yo menm, paske se sa li ye, nou pa dwe pè, e m panse ke gen de moun kap pale de wi pa lage foto l, bon okontrè menm nou tout te sipoze pran foto a pou n mete nan e sou pwofil nou pou n montre ke nou menm nou avèk li, e m panse ke pou n ankouraje l, jodi a te sipoze ba li on plak onè e merit, gen anpil moun ki di ke jodi a. Se pa bliye di mi ou kapab menm sezi ou wè e Enspeksyon Jeneral rele Kòmandan Xavier Zeid, on ne sait jamais, paske anpil ladan yo, yo pa yo pa yo pa vrèman kontan de sa k fèt la paske anpil ladan yo bandi yo se moun yo, donk olye de yo ta felisite Kòmandan Xavier Zeid, epi ou kapab menm wè enben y ap wounou wounou anba anba, ou ka menm wè l pèdi fòs li, on ne sait jamais, sa ka fè Ariel tris, sa ka fè Frantz Elbé tris, sa ka fè anpil nan mesye yo tris. E pa bliye tou, anpil nan, plizyè nan polisye yo tou ki an konibasyon avèk bandi yo, menm panse ke okontrè, la repiblik ta sipoze medaye kòmandan sa a, kòmandan zame se li ki li menm arive komèt aksyon sa a e ki fè tout pèp ayisyen dezòmè ap pale de li. Men anpil moun di, anpil moun e jisteman gade yon atitid trè pridan pou ke evantyèl e retou mesye yo nan rezidans prive zame se li, men ta menm gen enfòmasyon ki fè kwè, Kòmandans la fè konnen li menm lap pare pou l tann kèlkeswa evantyèl atak ki ta fè ankò, donk nou pa konn men sepandan nou panse ke kòmandan ki moute ke l se yon gason vanyan e si rès yo ta tounen ou n sè jamè ki sa k ka prepare pou yo men kanmenm nou panse ke ebyen sekirite kòmandans ta sipoze ranfòse dezòmè ebyen si tout fwa si tout fwa ke mesye Vitelme yo ta tounen e pa bliye di ni anviwon yon dizèn bandi tonbe si yo ta tounen ankò yo ta touye yon ventèn ou n sè jamè sa vle di band lan li menm lap efektif li ap redui. Bon kanmenm nan ka sa okontrè se kanpe goumen li ta sipoze ye menm jan nòt ki te soti bò kote ministè de la jistis se kanpe goumen lejitim defans olye ke nou kou olye ke moun ap kouri kite rezidans lakay pou kite rezidans prive yo pou bay bandi donk se sak ta sipoze kontinye fèt sou tout etandi teritwa nasyonal la ebyen kanpe kanpe goumen ebyen e nan kad bandi ki vle pran peyi a nan men nou e pa bliye chak grenn bandi k tonbe efektif a li menm lap redwi. Ebyen nou kap pran yon siy de dekourajman bay rès ti jèn ki vle antre nan bandi e sa ki nan bandi deja yo te kapab remèt zam poukwa pa depoze zam poukwa pa dekouraje. Vwala. Pandan se tan, e medam mesye, pandan nap pale jisteman, pandan nap felisite kòmandan, ebyen nou gen yon lòt videyo sou menm ang lan e ke nap fwa nou pral pase pou w alenstan menm sa son jèn gason bò kote pa l ebyen ki voye yon mesaj vibran bay polisye yo, bay popilasyon an e jisteman pou n leve kanpe pou n pa kite peyi a efondre medam mesye se trè trè zenpòtan ban nou envito tande ti ekstrè sa sou menm ang lan e vwala etan done ke nou sou sa nou pati pou depi Monreyal tande sa. Ann di yon pawòl menm. Yo, yo di ann sou pale avè nou. Ann vin bay k ap deranje m. Sa vle di n ap kite yo fè nou tout gang anndan peyi a? An n ap kite yo fè nou tout pati? An y ap kite nou tout vin pran zam? Jounen jodi a yon ekip ti sanzave, nèg a gang, nèg ki gen zam ap vin nan zòn vin ap fè moun kouri, nèg ki polisye, ki gen zam nan men li pral kouri kite lakay li kote l grandi e w konn sa k pral pi mal la lè yon gwoup nèg nan zòn yo tap ki tap fè lapè te byen poze nèg vin a zam vin ap fè pwoblèm epi tou chèf pral kanpe polisye ki grandi nan zòn pral pran zam pou defann lè medya pral pale w konn kisa l pral di se de gwoup gang k ap goumen l pral di menn yo pap bay laverite yo pap mete nèg atè pou vin chache laverite non menn men w konn sa k fè m pi mal la menn nou kite y ap redui nou konsa. Ki moun ki nan lapolis menm? E pou ekip ti nèg ki soti anndan geto? Menm nèg ki gang nan ki gen zam nan nan menl la e pou ekip ti nèg ki grandi anndan geto ki soti anndan geto malere yo ye menm? An nou dakò on ti gwoup nèg ki pa menm ka pran on bis pou on peye an otaj fè nou goumen antre nou menm tiye frè nou fè kochon manje pwòp nou menm? Yon lè di nou menm nèg nwè Nou sòt nou pa konn fè anyen seri a mennen pa manti menn yon nèg bèlè goumen yon nèg maya yon nèg solino wap fizi yon nèg solino bèlè dèlma 6 men epa menm nou menm menn epa menm kote n grandi epa menm fout kote n te lekòl nan lise danyèl fin yole nou konn ap bwè ti kafe nou konn ap fè ti chanpyona ansanm te enpè menn pa konn gen chanpyona ank nèg dèlma 2 dèlma 6 solino gravin jounen jodi a nou kap goumen menn nou gen dwa divize n pou jis ti lajan. Ke nou tout fout met tèt nou ansanm nou fè yon revolisyon menn nou fini a bagay la sa vle di jounen jodi a la yow kijan bagay sa pral ye la menn ou konn ki bagay ki sòt la menn se ti nèg nwè ki nan leta a wi menn se ti nèg nwè ki nan lapolis la wi menn se ti nèg nwè ki nan palman an se ti nèg nwè ki gen zam nan nan menl wi menn yon ti gwoup yon ti gwoup oligak menn ki kanpe menn ki divize n konsa menn a entènasyonal la ki kanpe nap goumen konsa. Shit! Men nou pa bon menm, men nou pa gen, nou pa gen anyen nan tèt nou fò menm. Nou jis kite yo divize n konsa, yo kraze n konsa menm. N ap goumen antre nou, ok kisa t enterè a menm? Jis pou n fè lajan? Men nou pa ka fè lajan, ok talè. Si nou vin avèk lojik ki di Ayiti pou vrè Ayisyen an menn, richès la e pa nan men nou l ap ye menn. Yon ti gwoup kenbe ekonomik peyi a, kenbe tout bagay peyi a epi n ap goumen antre nou menm. Sa k pi mal la n ap bouyi zen sou rezo, fè kaka, pale kaka menn. Lè yo vle yo voye yon ti kòb ba nou pou n bay ti plezi, fè ti lapen antre nou menm apre nou pral tounen ankò. Nou jis kite lajan ap fèn mache pandan nou gon richès nan men nou ki se pwòp peyi nou menn yow kounye a ou pral wè la majorite nèg ki polisye anndan solino pral di non pap ka kite solino gate yo pral pran zam yo pral goumen kounye a lè medya pral pale li pral di se 2 gwoup gang e nou pral fini konsa menn pandan gen nan nou t di nou fè inivèsite nou fè tout bagay menn pèsòn t al lekòl nou sòt menn. Tanpri zot ti group kenbe nou fèm goumen antre nou Shit men nou sòt vre menn. Vwala e medam mesye vwala se trè enpòtan ekstrè sa e ke nou pase pou ou an epi map raple w ke se pa premyè fwa ke nou menm nan chanèl lan nap mande pou tout moun mete tèt ansanm An nou depoze zam nou medam mesye depoze zam yo epi lè nou pale de depoze zam gen yon lòt mesye ki te konn pale de sa anpil anpil ki konn ap di nou nou pa ka ap goumen ant nou menm se moman pou nou met tèt nou ansanm eske nou konn de kiyès map pale medam mesye eske nou konn mesye sa eske nou konn mesye sa msye sèten ebyen mwen gen yon sipriz pou nou vwala talè mwen gen yon sipriz pou nou. Banm jis fèm tande ti pati sa etan done ke nou sou menm ang lan enben men mesye an medam mesye mesye sa men sal te konn di. Vote m, nou pat vote m pou m al gouman moun, nou te vote m pou m gouman soudevlopman, nou te vote m pou m gouman mizè, men depi m rive m wè sa ak moun m ap goumen, moun ki anpeche peyi sa a mache. Moun yo met zam nan men yo a. Yo menm, yo menm yo met zam nan men yo a. K ap goumen avèk pwòp tèt pa yo. Paske se moun ki sot nan mitan nou yo met zam nan men yo. Se pa lòt moun yo met zam nan men yo. Se menm nou menm nan yo pran nan mitan nou yo met zam nan men yo. Se pa lòt moun. Jodi a m di nou, se pou nou konnen ke dènye. Ligne droite sa nap fè a. Ba Nòdwès yo anplis. Vwala medam mesye etan done jisteman etan done nou sou menm ang lan non sèlman nap felisite polisye sa men nap raple w ke jisteman prezidan Jovenel te konn ap pale de menm bagay la ti gwoup sa kap bay zam kap bay minisyon pou fè nou menm ayisyen nap goumen ant nou menm